Nan ti tan ye, lekòl konsènan de ensekirite a te fèmen nan ti tan ye. Paske yo te vin arive mete 3 bandi anba kòd ki gen zam nan men yo. Epi, e popilasyon ti tan ye an tou te gen yon tandans. Pa gang nan li gen nan tèt li se youn ki rele lanè ki se prezidan gang nan baz la rele baz ti milat a rele la milyon konte e menm jan te gen la pito 500 zan e ben koun ya pa gen 500 zan nou de chouke 500 zan Ou gon sèten ladan ki prezidan gang nan, misye se moun isi a li. Li se moun nan Mòny ki sot menm kote avè m. Se yo ki mennen, se li ki mennen nèg yo. Wi. E gon e gen youn ki nan prizon, kote misye soti a m kwè yo pran nèg sa met nan prizon kòman li ye a e. Ezekiel konprann se nan laj wi la. Wi egzakteman. Miskaden an se parapò yo wè janm mete lafito gen de bandi men yo la sou telefòn mwen. Montre nou yo. Non ou mèt kontinye wap ban nou imaj la aprè. Map ban nou imaj yo. Ke m pran dezyèm chèf gang nan. Wi. Ki soti nan. nan ti milat ki se aprè lanè ebyen misye anba kòd avèk yon lòt ki gon gwo djed nan tèt li ki anba kòd nou pran de 9 milimè. Depi m vini la m kòmanse aprè m fin mete moun de mesye sa yo nan kòd e farawon popilasyon an di l pral rale yon souf. Yo pral rale yon souf paske mesye sa yo kenbe zam nan men yo tout jounen, teworize popilasyon an se sa yo vle, si w pa di lanè jeneral w anba baton. Nou gen moun ki pran bal nan men lanè paske l pa vle di jeneral. Mwen menm a lapolis se yon zo pwason kraze nan bouyon. Pase tout travay kidnapin nan la a ti tan m kraze l e m bay. M bay rezilta. Lè w ap tande dcpj debake anba misyon lespwa, se kazèk Jilyo Daguerre, menm chofè l te pran kòd pou yo te ka kenbe moun kidnapin yo paske chofè m nan te la, li te vin chita la ap siveye, k ap tann ke nou menm pou nou arive, nou te blize mete yon pyon la. ki se te chofè m, yo te oblije kenbe misye tou epi pou yo te jwenn moun yo te bezwen an. Ok. Jou sa a, nou libere Mèt Always Akayè epi nou libere 2 moun Kabarè, yon manman avèk yon pitit, yon pitit gason. Ebyen, nan moman la, te gen yon ti fi 17 an, yo te kidnape gran lajounen. Yo pase pa bwa avè l, m kwè yo desann ni lòt fi avè l. Nan moman n ap pale, yo atribiye m, yo mete m avèk 400 mawozo, yo mete m. Nan Kanaran, senkant, swasanndis. E mwen menm, pa gen youn nan moun sa yo ki t ap jwenn mwen pou yo pa ta ansasinen m. Paske yo konnen ki sa m peze mwen menm. Paske mwen menm, nan eleksyon m, m di vòlè pa vote m. Bandi pa vote m. Lè m fin chèf, se nan bounda w m la. Pèsonèlman m gen, m gen lisans pou li tou. Sa m poko fè lisans pou yo yo, li pa grav pase lalwa ban m dwa kat ki nan pòch mwen an otorize m nan fonksyon travay mwen pou m retire popilasyon an nan ka gang, m ka pote yon zam, m ka gen zam. nan kad travay mwen, nan fonksyon travay mwen. Se sa k fè m gen de douz nan travay la, paske revòlvè sèlman pa ka fè l. Paske se pa timoun piti m annafè, si gen yon ti bout revòlvè, non sèlman nèg yo gen revòlvè, yo gen gwo zam. E yo gen yon Nissan blanch. kap pote zam ba yo avèk minisyon. E map mande polisye kabarè nan moman nap pale la a, dcpj, DDO, tout enstans yo mande nou menm pou nou pote kole ansanm avè m pase nou pa sitire bandi e nou menm tout sa nou bezwen nou wè m ba nou l. Nou te bezwen farawon nou pat ka pran l, enben mwen m poze tonèl mwen farawon nan kòd. Se pa polisye kabarè sèlman ki fè travay la. Travay la se nimewo 1 an se kazèk zile yo ta fè. Konprann? Pase lè nap bay polisye yon ti bagay, fò nou voye yon ti etwal tou sou do kazèk la. Pase travay kazèk la li anpil, la fito kounye a, ou mèt lage telefòn ou atè pa gen moun kap manyen l. Bon e mwen menm depi sou premye kazèk mwen, m pa dakò pou nou pou m gen tit touye moun. Wòl mwen se arete yon bandi, m ka pase l kèk chaplèt pase depi m pran w nan vòlò m ap bat ou. E si yo relache l? Hein? Si yo lache l? Non yo pap lache l konsa. Paske depi w wè m bay yon bagay se yon pozitif ke l ye. Paske m gen anpil anpil pastè ki renmen travay mwen, m pa vle y al mete lis tire yon moun nan travay m ap mennen an. Se pou sòt de rezon sa a. Ti fè mwen menm pase lè m te pran bandi yo avèk 9 milimèt nan men yo m pran pil presyon m pran pil gwo presyon yo vin pou yo boule kay mwen yo vin pou yo boule machin senjis yo kite simen gazolin men nou pa fè sa men nou pap touye bandi n ap mare bandi fòk gon miskaden touye fòk gon miskaden arete epi pini. Paske ou pa ka responsab yon katye, ou ka responsab yon zòn. Se koulye a la, lè ou ta fin grandi koulye a la, se lè sa a yo t ap kraze moun, touye moun. Se lè sa a ou vin parèt. Misye antre twò ta. Ou konprann? Paske gen bagay ki t ap fèt nan zòn nan ki pa t nan santiman m. Tankou ki sa? Afè, afè kase kay moun. Tout ti zòn la, depi ou gen yon ti depo la yo kase l. Kriminèl yo fè aksyon sa yo. Depi ou gen yon ti depo, m pa di kriminèl yo fè aksyon non, men depi ou gen yon ti depo, li kase. Yo vòlè sak te gen ladann. Malere yo preske pa konn sa pou yo fè. Men pou le moman ou satisfè de travay Kazèk la? Alèz. M satisfè. Misye pa t zanmi m. Men pandan ke misye ap travay koulye a la m santi ke li reskonsab zòn nan. E tè a e pou li l ye. Se pou mwen se pou li l ye. Zòn nan e pou nou l ye. Nou sot tape yo ansanm. Nou sot anrejistre ansanm. Se pou nou di, nou pa ka kite nenpòt vagabon vin kraze l nan men nou. Di nou ki mezi kazèk lan pran, di nou ki mezi kazèk lan pran pou li kwape malfra sa yo ki konn vin kase depo nou an. Bon li pran mezi a alantou de tout moun ki nan zòn nan, ki santi yo pa kapab ankò. Wi. Alantou tout moun ki nan zòn nan, li pran desizyon an. Menm nan zòn nan li pa deside tolere vagabon. Non, non, non, non, non. Li pa bon pou nou. Li pa bon pou nou. Sa kap pase kanaran la. Sa kap pase matisan, sa kap pase tout kote mezanmi pou nou ta sipote la. On di katye dous wi. Ou kwè li la eske gang yo toujou nan zòn nan? Bon, monchè, m pa wè gang koulye a la. Men son ti katye dous, alèz alèz alèz. Men koulye a la, misye kòmanse ban nou ti repo. Ok kazèk jilyo komanse ban nou ti repo nou menm sa silfa a travay li a. Trè byen mèsi. Bon sive byen ou wè dage misye te twò mize li twò mize pou l te vini se lapè nou bezwen n alèz a tout moun wi men lapè nou bezwen lapè epi moun k ap fè trafik Vwayaje achte ti bagay yo epi pou tout moun an pè pou nou viv. Men nou pa nan nou nan dechouke asasen kriminèl. Bon sa se afè kazèk la. M pa chèf, se kazèk la k chèf. Ou pa mete pwa ou nan balans lan pou nou dechouke asasen yo? Eske nou tout nou ap sipòte kazèk la nan travay ke l ap fè? Pou dechouke asasen yo. A mesye, si nou pa t sipòte kazèk la, m pa t ap pale. Se paske nou sipòte kazèk la ki fè m pale. Trè byen, mèsi.